Touswit, peyi Kanada fin anonse sanksyon li pran kont ansyen prezidan Joseph Michel Martelly. Medam, matmwazèl e mesye, rapidman li debake nan peyi Dayiti. Rive l rive nan peyi Dayiti, li rantre lakay li, ebyen rapidman palè nasyonal pral voye divès ekip usgpn gade non pou sekirize ansyen prezidan I don't care ou pral jwenn detay masak la saline dosye sa kontinye ap fè aktyalite nan peyi dayiti pwiske kretyen vivan ki te pèdi lavi yo fòk yo jwenn jistis dcpj jwenn yon galil. Palè Nasyonal nan men yon bandi ki te patisipe nan masak Lasalin nan. E Galil sa medam, matmwazèl e mesye, li fè pati de 56 Galil ki te disparèt nan Palè Nasyonal lè ke Joseph Michel Martelly te kite pouvwa a. Ou pral jwenn detay. Gwo operasyon fèt nan Okay peyi a. Komisè Richemon frape pye l atè. Li arive sezi yon pakèt dwoum gaz ou pral jwenn videyo. Nan Daabong, popilasyon an fache, nève, yo fèmen fontyè a pèp ayisyen. Aksyon sa a se pou pwoteste kont desizyon gouvèneman dominiken an k ap depòte ayisyen nan move kondisyon. Selon deklarasyon divès sitwayen, yo fè konnen yo pa gen pwoblèm ansanm avèk imigrasyon, men yo gen pwoblèm ansanm avèk fason yo ap maltrete ayisyen yo lè ke yo ap depòte yo. Ou pral wè videyo, jan ti pwovèb kreyòl la di, de je kontre, manti kaba. Se sou pawòl sa map diw byenvini pandan map envitew rale chèz ou chita fouko zanmi enfo paw rantre lakay ou se yon plezi tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete Bonjou bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi mèsi paske ou fèn konfyans pou nou enfòmew e mèsi pou fidelitew ak pasyans ou mèsi paske ou like mèsi paske ou abòne e mèsi paske ou pataje videyo a sa fè nou plezi anpil ankò yon lòt fwa. chak fwa sou fenk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon pouw la pouw pa rate okenn video se zanmi paw fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont maten an e kont sa ki se te machin prezidan ap pase vakabon ap kouri dèyè l mèsi a chak fanatik ki te kòmante repons lan se pousyè an pa ti krik krak pou nouvo kont nou genyen ki sa ki genyen 118 je ak 7 dan. Pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi anpil anpil. Medam, madmwazèl, zè mesye, jan ke m te anonse w, dèyè Mateli aktyèlman la a nan recho. Donk vole ponpe akouchman an ap fèt kanmenm pèp ayisyen. Enfòmasyon ki arive jwenn nou, depi peyi Kanada fin anonse sanksyon li pran kont ansyen prezidan Joseph Michel Martelly, ebyen yè aprè midi ansyen prezidan debake nan peyi Dayiti. Ou konnen Ayiti se dènye rekou, lè bagay yo difisil, lè bagay yo pa bon se la pou nou tounen, men malerezman nèg yo pa janm deside pou pran swen peyi a nòmalman. Kòm nou konnen Josué Pierre Louis ki se sekretè palè nasyonal aktyèlman la, kolonn Ariel, e Ariel kiyès ki te mete l, se Joseph Michel Martelly. Donk medam matmwazèl e mesye, rive ansyen prezidan rive nan peyi Dayiti, rapidman ebyen eh sekretè palè a pral voye ekip ajan usgpn pou al sekirize. kay ansyen prezidan ki nan pyè payan pou al sekirize zòn pegi vil se pa ti koze piti donk lapolis pèp ayisyen pa nan tenten ditou donk lè w ap pran ling sa m pa kache di w anpil moun fè nou konnen se gwo nèg gwo galil gwo zam gade nou ame jis lan de pwiske ansyen prezidan nan blòk la menm si non l site kòm moun kap finanse gang nan peyi dayiti men fòk yo sekirize l e ki moun kap sekirize l ankò lapolis ki gen pou misyon pwoteje ak sèvi tande byen pou sekirize popilasyon e men kounya la yo ap sekirize yon towo ke peyi kanada akize nan trafik Dròg e non sèlman sa tou kap finanse gang nan peyi Dayiti. Kòm nou konnen Frantz Elbe li menm nan ki sikonstans li rive nan tèt peyi a, nou pa ka di l se pou l fè ajan USGPN yo kite devan kay prezidan an paske popilasyon an bezwen sekirite. Donk. Frantz Elbé ki rive nan tèt lapolis raple yon deklarasyon Vitelhomme, li fè konnen yo te chita ansanm pou ke yo te monte Fantom 509. E tout òganizasyon kriminèl sa yo ki tap monte, se te pou te kapab abouti ansanm avèk asasina Prezidan Jovenel Moïse. Kòm aktyèlman la a se Kanada ansanm avèk Lèzetazini pou m byen di w anbasadè peyi sa yo ki otorite nan peyi Dayiti, se yo k chèf, se yo menm kap pase lòd, lap enpòtan pou ke polisye sa yo, ki al sekirize ansyen prezidan an pou fè yo deplase pou yo vin sekirize popilasyon an pito paske se nonm sa a jan ke yo fè konnen li nan finanse gang ebyen nonm sa a kap finanse gang pou teyorize popilasyon an jounen jodi a lapolis pa ka ap sekirize l tandiske popilasyon an li menm li ap soufri. Medam matmwazèl e se mesye. Li trè enpòtan pou ke nou touche pwen sa. Genyen anpil dirijan nan peyi Dayiti, e Kanada, Lèzetazini anonse yo pran sanksyon kont yo, yo jele kont, yo sezi byen, moun sa yo pap gen aksè pou pile teritwa yo. Donk aktyèlman la, tout blogè nan peyi Dayiti yo fin fou, si yo ap pran medya pou yo, sa kap soti nòt, etc. Gon bagay pou konprann. Jounen jodi a, se vre ke gon ekip dirijan nan peyi Dayiti ki travay pou lè blan. Pa egzanp nou kapab di, Lanbè ak pwòp bouch li li te deklare li fè 25 an ap travay ansanm avèk blan. Si jounen jodi a, Lanbè ka vini li esplike nou ke blan. ap fè pèsekisyon politik, li menm li son fayitè, se pou detui li, paske gen 2 kandida a la prezidans, youn yo detui fizikman, e lòt la yo ap eseye detui l mantalman an palan de Youri Latortue. Men, Si ke ou vini ou di blan ap bay manti sou ou, si jounen jodi a aprè tout tan sa ou fè ap travay ansanm avèk blan, epi pou blan di w konsa men ki zak malonèt ou tap fè anba raje a, depi 20 tan ou nan dwòg men ki sak fè tou ou pa ka kanpe nan figi popilasyon an pou eksplike ki travay ou te konn fè pou blan tou. E medam matmwazèl se mesye, se nou menm wi ki pran moun sa yo pou otorite. Malerezman yo pa otorite vre nan peyi Dayiti. Paske kite m eksplike ou yon bagay. Mesye yo nan tout sa k pa sa anba raje a. Souvan ou kapab wè, a chak vye aksyon k ap fèt nan peyi Dayiti, nèg yo toujou chèche yon blan pou yo bay responsab. Koudeta ap fèt yo di w se yon blan. Moun ap touye moun yo di w se blan. Gang nan peyi ya yo toujou di w se blan e blan ki toujou ap fè tout bagay nan peyi dayiti men fòk nou pa bliye pèp ayisyen mesye sa yo rezon ki fè blan tou chwazi kolabore ansanm ak yo pbn yo oblije mete yo nan pozisyon pou travay pou blan e ou kapab wè kanada ansanm avèk lèzetazini deklare mesye yo itilize pozisyon yo pou yo fè zak malonèt nan peyi ya. Donk, se pa konnen blan pa konnen l nan sa k malonèt non, men kòman ou pral pase pou arete yon senatè ki eli, ki andedan palman an, ki genyen iminite ki kouvri l. Donk, se youn nan rezon ki fè mesye sa yo itilize pozisyon yo pou yo fè zak malonèt. E tande w tande yo ap travay ansanm avèk blan, donk pèp ayisyen, Se enfòmatè blan yo ye, yo pap travay pou peyi Dayiti. E, ekzanp lan klè devan je nou, si ke yon anbasadè yon peyi ka debake kay prezidan pou l di prezidan ou byen pou l pale ansanm avè w pou l di w chanje rezilta KEP. Tandiske w se otorite nan peyi a, si w te dwat, Tande byen wi pèp ayisyen, si ou te dwat, si ou pat gen tou nan manch, si ou pa tap fè zak malonèt anba raje a, ou tap kanpe nan figi anbasadè a pou w di l non, bagay la pa ka fèt konsa, m gon peyi pou m jere, m gen avni peyi m map jere, m gen enterè peyi m map jere, ou pa ka vini pou di m mon lòt moun pou ke mwen kraze premye rezilta pou m pran entèl pou m pase l nan plas yon lòt pou m flòch youn. Si ke ou te dwat, si w pa t nan bagay louch anba raje a, si w pa t gen grenn zanno o ka yon fèv, franchman, blan pa t ap janm vini pou l vin eksplike w yon bagay konsa. E medam, matmwazèl e mesye, fòk nou konprann, dirijan nou nan peyi Dayiti yo tèlman konn sa yo ap fè, pandan ke yo gen kouvèti ofisyèl la, Gen de aksyon wè k pase, gen de kontra wè k siyen ansanm avèk lòt peyi, se paske lòt peyi a gen enfòmasyon de yo, zak malonèt yo ap fè, kantite gwoup gang yo genyen sou kontwòl yo, kòman yo ap blanchi lajan, kòman yo ap pase dwòg. Kounye a la, lòt peyi sila li menm, li itilize sa yo pou fè chantaj pou ke li menm li kapab jwenn tout sa ki genyen nan peyi a. pou l kapab jwenn de kontra, pou l kapab jwenn yon seri de resous natirèl. E lè konsa otorite w la tout jounen l ap vin pale w de enstans konsène, de leta, de dosye ensekirite, de dosye kidnapin, men li menm ki chèf ou tande l ap pale tankou yon senp sitwayen ou pa konn pou ki sa l otorite. sak pase li gen grenn zanno l ka yon fèv li pa ka frape fò paske si ke ou nan gang wap finanse gang kòman ou pral pase pou ke ou fè operasyon kont gang tandiske lòt peyi a li menm li deja konnen ki ki pa ou gen anba pye ou ki move zak wap regle anba raje a se popilasyon nan ki pa konprann se li k pa konnen nan ki sa l pran se menm ou menm ki chèf la. Se menm ou menm nan ankò ki kanpe dèyè ensekirite a. Donk lè konsa, li baze sou sa yo, non sèlman pou l fè otorite a chantaj pou l jwenn sa l bezwen, e li menm tou anba anba l ap vide lwil sou dife a pou sitiyasyon an ka toujou rete konsa, pou ong ki afilye ansanm avè l ka toujou pase rantre, gade non, pou rann peyi a rete imobil, li pa ka fon pa kita, yon pa nago. Olye l fè avan pèp ayisyen, l ap prefere rantre nan twou. Donk, èske ou konprann, gon seri de moun n ap rele otorite nan peyi Dayiti, se ke yo pa moun vre. Yo pi rèd pase ti mesye ou wè k anba a, ki avèk zèl sapat, k avèk gwo gali l nan men, yo pa moun ditou. Donk blan pran yo, yo fè yo fa goch, yo fè yo fa dwat, yo fè yo fè devan, yo fè yo fè dèyè. Donk si pandan 25 an ou fè wap sèvi yo epi jounen jodi a pou yo di ou nan dwòg, donk fòk ke ou gen kouraj tou pou di nou ki sèvis ou te konn rann blan. Ki travay ou te konn fè pou li. Paske ou fè 25 an wap travay ansanm avè l. E rezon ki fè l pap ka kanpe pou l di nou ki sèvis li te konn rann blan. se paske li nan zak malonèt pou tout bon. Paske si l pat nan zak malonèt, li pa ta ka chanje rezilta KEP. Si w te dwat, ou pa tap ka chanje l. E si w te dwat tou, yon anbasadè pa tap ka janm mache pou l vin di w yon bagay kon sa. E pi pou gade, apre dizan, gade nan ki sa peyi a twouve l. Eske w konprann pèp ayisyen? E moun m lan vin mete a tou, fòk mwen di w, li pa bon, li nan zak malonèt. Se pa konnen ou pa konnen tou, men sa ki pase, blan wè ou menm ki otorite a pa bon, lòt la tou ki nan, ki soti nan eleksyon an, s on lòt pa bon, donk kounye a la, li fè yon triyaj kòm li wè, se de sa yo ap rele, li di ban m sa a. Li di m ap pran sa a pito, met sa a prezidan pou mwen. e lè konsa ou pa ou pa ka konteste ou pa ka di non pwiske ou nan zak malonèt donk lè konsa pèp ayisyen ou kapab konprann kòman mesye yo fèl de jenerasyon an jenerasyon de gouvèneman an gouvèneman pou ke yo toujou genyen iminite pou ke yo toujou chèf yon fason pou yo kontinye kase fèy kouvri move zak yo ap fè pwiske se pozisyon yo yo itilize pou ke yo kapab fè zak malonèt pou fè dròg pase pou finanse gang an dedan peyi a. Donk, jounen jodi a, medam, matmwazèl e mesye, nan yon sitiyasyon konsa, si te genyen lajistis, si sistèm jistis sa se pa, se pa pakèt yon ti vòlè, ti visye, koriptè, kowonpi ki te ladan, Mateli pa t sipoze ap mache sou moun. Tout moun yo pran sanksyon kont yo, yo sipoze mete yo on kote, epi rapidman pou ankèt fèt, pou Kanada bay dokiman, pou pwouve ke sa yo di a se laverite, sa ki merite kondane pou l kondane, sa ki merite libere pou ke l libere. Paske lè w ap gade nan nivo kriminalite rive nan peyi Dayiti, monchè moun sa yo pa ka kontinye ap mache sou moun. Kòman kretyen vivan ap tonbe, moun sa yo pa ka kontinye ap mache sou moun. E mèdam matmwazèl e mèsye, mwen santi gon van revolisyon k ap soufle sou peyi dayiti e to ou ta akouchman ap gen pou l fèt wi e m pa kache di w sa k pou tonbe ap tonbe e sa k pou sove yo ap sove e medam matmwazèl e mesye gon lòt bagay pou konprann sa son desepsyon wi pou tout jij nan peyi dayiti. Sa son desepsyon wi pou jij. Bon kom etan done tou yo patisipe nan touye prezidan pa gen youn ki dwat vre non nan peyi a pep ayisyen. Konprann byen. Sa son desepsyon ato pou seri de otorite plis pase 20 lane yo nan drog. Yo pase tout tan yo itilize pozisyon yo pou yo blanchi lajan. Pou yo finanse gang. Pa gen youn ki janm anba kod. Eeyy Bon poukisa nou gen lajistis nan peyi dayiti kisa jij nou yo ap regle se la pou ou wè pèp ayisyen peyi a pouri jouk nan zo wi epa bor isit mwen m toujou di l jou ap gen lajistis nan peyi dayiti premye moun ki pou ale nan prizon se jij yo wi avoka wi e moun sa yo wi. Kòman w konprann dosye sa? Pou yon peyi gen jistis epi gen yon nonm k ap fè 20 lane nan dwòg, y ap finanse gang. Pou y ap pran sanksyon kont minis ki an fonksyon, kont senatè ki an fonksyon. Y ap pran sanksyon kont ansyen dirijan. Tout nan sèl liy, dwòg, finanse gang, aktivite kriminèl. Blanchi lajan! Epi peyi a nan eta li ye la a. O mwen si yo ta blanchi lajan, yo ta blanchi l byen. Ala traka pou lave kay te papa. Non, sa vle di jij yo nan peyi Dayiti pi vòlè, pi kidnapè pèp Ayisyen. Pi kriminèl pase mesye sa yo wi. Paske si nou pat de kriminèl, donk se pa Kanada k pou ta vin pran sanksyon kont Lanbè. 20 lane anviwon nan dwòg ki gen dokiman solid wi. A la traka pou lave kay tè papa. E pi, yo te bezwen vin dirije peyi Dayiti wi. Yo ekri manda pou touye prezidan, arete prezidan wi. Divès tantativ koudeta fèt jiskaske yo al touye prezidan lakay li e ou pral genyen jij Wendel Coq selon deklarasyon kolonbyen, ayisyen ameriken ki nan prizon pèp ayisyen se jij sa ki ta pral ranplase Jovenel Moïse wi. Ala traka pou lave kay te. Epi nou fèm konnen ke se blan ki pa vle peyi avanse pa vre? Se toujou blan ki pa vle peyi avanse. Epi jounen jodi a. Pou menm blan sa ap pran sanksyon kont otorite peyi m ki nan sak pa sa k ap destabilize pwòp peyi l, k ap gangsterize pwòp peyi l, l ap pran sanksyon kont yo? Kòman se fètil? Okontrè se nou k ta sipoze pran sanksyon kont anbasadè? Pou se anbasadè k ap mete nòt deyò k ap di konsa ebyen nan jou k ap vini an lis pral pi long toujou? Nou menm pwòp otorite peyi nou wi. Hum! Ala traka pou lave kay tè papa. Pèp ayisyen si nou pran pale de pwoblèm peyi sa a, monchè, nwit la p ap fini. M ap fè ou konnen peyi Kanada anonse l ap voye bay peyi Dayiti yon èd de 16 pwen 5 milyon de dola. Donk lajan sa a pou ede peyi Dayiti fè fas ansanm avèk epidemi kolera a e pou lite kont koripsyon ak enpinite. Imajine w ministè sante pou kap di w enstans konsène. Kiyès ki enstans konsène? Eyy! Ala traka pou lave kay tè nan peyi sa o. Responsab la sante ou pèp ayisyen kap di w enstans konsène. Mwen m ta renmen konnen kiyès ki enstans konsène pou ministè sante. Kiyès ki enstans konsène pwiske se yo menm kanlè nèt ki responsab sante popilasyon an. Lèw di enstans konsène eske se Ariel Henry? A la traka pou lave kay tè papa. Antouka, an nou kite sa la poul pa fè zen. Frèz e sè byeneme, jounen jodi 21 novanb lan, Ayisyen yo fèmen fontyè a nan lide pou pwoteste kont fòm depòtasyon patriyòt yo pa otorite dominiken yo pandan 2 semèn ki sot pase yo la. Nan yon videyo, El Nuevo Diario mete piblik, Yo pa gen pwoblèm ansanm avèk imigrasyon, pase peyi a dwe jere dosye imigrasyon l. Men se fason yo ap depòte moun nan yo gen pwoblèm. Yè dimanch lan, gouvèneman ayisyen an reyaji sou nouvèl vag arestasyon ak depòtasyon migran ayisyen yo par otorite dominiken yo. nan yon nòt, minis afè etranje a kondane tretman honteux yo ap bay ayisyen yo. Aksyon sa yo, selon minis afè etranje a, ap sal imaj Repiblik Dominikèn atravè lemond. Ou serye? Nan sans sa, minis afè etranje a reklame yon tretman respektye diyite imen pou sitwayen yo sitou sa k ap viv kay vwazen. Vag depòtasyon sa a ki deklannche apre reprezantan l'ONU ki gen rapò ansanm avèk dosye dwa moun te mande ansanm avèk gouvèneman Abinader la tanpri souple sispann depòte ayisyen yo puiske Ayiti nan moman an bagay yo pa fasil. Medam, matmwazèl e mesye, ensolit nou pou jounen jodi a ou kwè se koze nan larepiblik. Mwen menm kal nan maryaj yon zanmi m. Men ou konnen aktyèlman la bagay yo difisil nan peyi Dayiti. Zanmi an gen 8 an depi l renmen avè fi a men l t aletranje. Se toujou ti foto, ti videyo, misye poko janm fon ti bo. Men fanm nan fè l depans anpil. Ebyen frèzesè byeneme, yè dimanch lan, maryaj la t ap fèt epi m al patisipe nan maryaj la. Lè misye resi fè premye ti bo a, kriz pa pran misye. kriz la kontantman misye vole l sot tonbe l woule atè gade video a humm mwa ti bo fèt eyy eyy ala traka papa non ou kapab wè misye vole pèp ayisyen l wou mezanmi yon ti bo wi. Men gen tripotay ki fè konnen misye gon pwa, misye pran yon ti pwa donk se efè pwa ki fè l vole konsa pase li pa t espere fi a t ap mare ansanm avè l malgre kantite lajan l depanse wi. Premye tibo wi l ap fè, premye tibo l ap fè ansanm avè fi a, 8 lane. eh mawozo humm antouka ann kite sa la. Frèzesè byeneme nou te gen chans fè yon kout pye nan lari a kòm nou konnen pandan divès jou gen anpil aktivite ki reprann nan peyi dayiti aprè plis pase yon mwa pat genyen gaz donk tout moun se apye yo te konn fè wout yo. 114 dola, 134 dola. Men, èske, èske ou jwenn li vre nan ponp? Yo di yo tou pa gen nan ponp, men se atè. Menm atè a tou, nou pa ka jwenn li atè a tou. Deja leta ap fikse pri gaz la, èske sa pa mete nou nan tèt chaje a pasaje? Kap di gen rate, pa gen, gen gaz e fòk, e fòk pri yo desann. Tout bagay chè nan peyi menm. Nou pa ka viv menm. Kòman nou jere kesyon pasaje lè yo monte nou epi lè nou di gaz lan li menm pa gen gaz nan ponp kòman nou jere dosye sa a? Yo di yo plis mache a pye kounye a yo di pa gen yo pa ka menm 50 goud yo pa ka menm yo pa ka peye moto paske moto twò chè yo plis mache a pye. Lè yo resi jwenn yon moun yo pote moun nan li menm anba yo di pou l ba w 100 goud li di l pa gen kòb. Moun oblije mache a pye. Fò gaz la ta, fò gaz la tounen a 50 dola ankò nan ponp. Pase jan gaz la ye a, nou pap ka sipòte ak gaz la non. Gen moun kap plenyen yo pa jwenn li nan ponp. Menm nan ponp ou pa ka jwenn li la. Pa gen menm nan ponp tou, atè gaz la tou ap vann. Se yon konplis leta li ye, gaz la atè lap plede vann. Konprann? E pafwa lè w met yon gaz atè nan moto ou a lap bay pwoblèm, nèg yo fè melanj. Jiske bon peyi a rivi nivo moman la bon nou pa konn koman pou l fonksyone la nan peyi a. Kesyon gaz la nou pa ka jwenn li ditou? Bon nou pa jwenn li nan ponp vre paske pa gen gaz nan ponp. Se atè menm atè a ou pa fè konfyans pou mete gaz la nan moto a. E lè ou mete gaz la nan moto a tou nèg yo fè melanj avè li ou tande moto a ap bay pwoblèm. E apre sa yo kontinye met gaz la moto a e kabòs wale ou pa menm gen kòb vèt pou fè tout bagay sa yo. Monchè nou nan yon difikilte nan peyi. Kòman nou jere kesyon pasaje a menm lè l monte moto a? Bon pasaje yo bon se ayisyen parèy nou yo ye jiske lè yo moute gen kont ki fè bon nou pa prèske jwenn moun ki moute moto pase moun nan prèske mache a pye pase yo plis fè wout la a pye pase moun yo pa gen kòb tou pou yo ta moute moto yo konn wè moto a yo pa ka moute l pase yo pa gen kòb nan men yo jiske nou menm nou oblije ki lè nou jwenn yon grenn moun moun nan pale avè nou l di nou lage l bon nou pa ka nou pa ka ret si nou sou moto a pou n ap gade e nou bezwen kòb pou n depanse jiske nou pote moun nan nou kouk la moun nan si kous la li te vo 30, 40 dola, moun nan di e 20 dola l gen, moun yo eseye konprann li, e lè konsa nou wè n pa menm fè kòb gaz la menm. Monchè bagay yo tèt chaje nèt. Kisa n ap mande? Bon, kisa m ta renmen nan peyi a? Nou ta renmen peyi a mache, fonksyone nòmalman. Mwen menm sou moto a, e pa sèl moto a m ka fè, men yon peyi konsa bon nou pa ka pase lavil, e lavil nou tande k gen gaz la nou pa ka pase al lavil dèyè gaz la, e twòp pwoblèm bon nou oblije, nou oblije rete nan nou menm, men nou ta renmen peyi a ap mache byen pou tout pèp ayisyen. t ap fonksyone pou lekòl fon ouvè tout bagay pou peyi a fonksyone e afè kestyon manje bagay sa yo pou moun ap fonksyone byen pou peyi a jan n ap gade pase yèswa n ap gade e o kata la n ap gade yon peyi gade gwos ayiti epi gade jan peyi ap oganize tout bagay ap oganize nou menm nou ta renmen dirijan yo pran konsyans e nou ta renmen tout dirijan ki ta moute nan peyi a pou yo ta pran konsyans pou peyi a ap mache byen mwen menm sa m ta renmen kòm yon ayisyen k ap viv nan peyi paske m renmen tout ayisyen m ta renmen tout ayisyen ap fonksyone. Epi lanmou règne nan kè chak grenn Ayisyen. Mwen sa tap ye, sa m ta espere pou peyi a. Vwala medam matmwazèlz e mesye ou tap tande deklarasyon kèk sitwayen ki gen rapò ansanm avèk dosye transpò nan peyi dayiti. Map fè ou konnen komisè Richmond jan ke wap gade ti video sa la yo arive. depoze lapat sou yon pakèt dwoum gaz, donk pèp ayisyen ou kapab gade ki kantite machin k ap pase ansanm avèk dwoum gaz. E nan nò peyi a, m ap fè ou konnen ke lapolis ansanm avèk lajistis nan depatman an poze selle jounen jodi a sou 3 kamyon gaz yo jwenn ki sere nan katye Moren pou fè mache nwa. Daprè otorite yo, gaz sa yo se pou yon moun yo konnen sou non Fish, donk siman nan lè kap vini yo pral genyen plis detay sou dosye sa, rete konekte. Medam madmwazèl e mesye, endividi sa wap gade la a, li rele Paul Jean Noël Cantav. Lapolis tap chèche l depi yon bon bout tan pou prezime enplikasyon l nan divès zak kriminèl, tankou. asasina, detounen kamyon machandiz. Yè 17 novanb lan, lapolis mare l nan komin Mirbalè. Li te gen nan men l yon pistolè mak Roger 45. Li fè pati de gwoup gang k ap opere nan Sodo. Yo soupsone l nan asasina Wallak Georges, antèman sa ki chante yè 18 novanb lan la. Aprè krim sa, misye te monte al jwenn ekip. Gang parèy li yo nan mòn Lasèl k ap dirije pa Leonel Marc Athur. Gang sa ki spesyalize nan detounen kamyon machandiz k ap soti spesyalman nan zòn Elias Piña. Donk pou kounya a misye nan poto annatandan yo fè swit jidisyè yo lè gen tan. kòm nou konnen peyi dayiti son ti peyi konsa. Frèz e sè byen eme jan kem te anonse w dcpj kareman jwenn yon galil palè nasyonal nan men yon gang yo endekse nan masak lasalin nan. Masak lasalin ki te fèt nan mwa novanbre nan lane 2018. Divès. Dizèn kretyen vivan te pèdi lavi yo nan masak sila. Nan dat ki te 2 desanm 2018, lapolis ta pral sezi yon fizi daso Galil pnh nan men yon gang nan zòn Rue Porcelaine. Li te ansanm avèk yon lòt ki te enplike nan masak Lasalin. Galil sa se te yon modèl IWI. Anketa dcpj yo pral mande ansanm avèk biwo lojistik pnh la pou l idantifye moun sa a yo te bay Galil sila. Ebyen nan dat ki te 22 avril nan lane 2019, direksyon lojistik pnh la pral reponn ansanm avèk kesyon dcpj, li di wi fizi sa a yo te bay Pierre Léon Saint Rémy, E jiska prezan Seremi poko reponn ansanm avèk kesyon anketè yo sou Galil sa yo te jwenn nan men yon gang. E Galil sa pèp ayisyen jiska prezan ki nan men anketè dcpj yo, gen anpil chans pou se youn nan 56 Galil yo te bay pou palè nasyonal, donk pou polisye yo. yo pa t jwenn lè ke yo t ap fè envantè apre depa Joseph Michel Martelly, Privert ta pral monte. E raple ou Privert monte 14 fevriye 2016. Te genyen yon kopi envantè ki te al jwenn Minustah. divès anbasad e dosye sa a k ap bouyi depi plizyè lane ant diplomat yo ki pa piti ditou. Paske kòman w te ka konprann pou 56 galil disparèt nan palè nasyonal pèp ayisyen? 56 galil sa yo se te pou polisye yo? pou ajan yo pou ke yo kapab bay sekirite. Kòman fè yon prezidan fin ale epi pou 56 ga li l disparèt? E jiska prezan, donk lankèt se pousui. Nou konn se konsa peyi a ye, epi bandi menm a gwo ga li li, moun ap mouri. Gen enfòmasyon ki fè konnen, nan 56 ga li l sa yo ki te disparèt pèp ayisyen, gen 2 nan ga li l sa yo, ou konnen, depi se pou lapolis li tou make. yo jwenn nan peyi Jamayik. Gen youn yo te jwenn an Repiblik Dominikèn. Gen twa lapolis jwenn pandan yo ap fè operasyon. E nan menm epòk sa a pèp ayisyen, te gen divès operasyon ki te mennen, lapolis ta pral sezi yon fizi daso Galil ki te pou lapolis, yon fizi kadachnikòv ak-a 47, de pistolè, kalib 9 milimèt, bonbòn gaz lakrimojèn, 20 chajè galil, 21 radyo kominikasyon, donk 17 chajè 45, aprè masak Lasalin, epi tout materyèl sa yo, se te toujou pou lapolis. E dcpj aprè masak sila a, atravè pòtpawòl lapolis la, yo te menm fè konnen lajistis ap mete manda dèyè 70 moun ki ta enplike nan masak sila. Donk nan moun sa yo ou te jwenn Joseph Pierre Richard Duplan, direktè depatmantal lwès, ou te jwenn Fednel Monchéry, direktè jeneral minis kolektivite teritoryal, ou te jwenn Pierre Léon Cérémy, li menm Galil ki te sou non l nan pèp ayisyen, yo te jwenn nan men bandi a, e te genyen Jimmy Cherizier tou, moun sa yo ki ta patisipe nan preparasyon masak Lasalin nan, donk jiska prezan dosye sa a ap vire anlè, e mesye avan yo ki t ap fè manifestasyon ki di yo ap chache jistis pou moun Lasalin, imedyatman Jovenel Moïse fin tonbe, donk Jovenel Moïse yo asasine l plis pase 16 mwa pèp ayisyen jiska prezan. limyè poko fèt sou masak lasalin nan. Donk, e aprè asasina Jovenel Moïse ou pral genyen Schiller Louidor, youn nan tenò opozisyon an ki pral fè w konnen masak lasalin nan si tout fwa genyen pwosè se pou yo rele l lajistis tou e non sèlman sa tou mesye, mesye dam sdp yo konplis nan masak sila a. Antouka! Kòm nou konnen yon jou kanmenm fòk la verite blayi sou dosye sa. Frè se sè byen eme byen vini nan Ayiti la repiblik dè koken sèl vòlè kap rete. Nan peyi dayiti ou gon nasyon I don't care, I don't give a shit kite mele dada m, m miltimilyonè. Pa vre e pa sa Bon an fèt nou sa avan Nou se yon nasyon I don't care Epi nou chèche yon prezidan ki te mele dada m nou mete nan tèt peyi a Ala traka papa Epi aprè lanbè pral di w se pa li ki te prezidan Donk se anbasadè a ki te vin di silvouplè chanje chanje rezilta yo m pa vle sa se sa m vle Paske li menm li gen grenn zannòy ka yo fèv tou Ala traka l tèlman konnen peyi a pyeje yo tèlman konnen yo nan gang Donk sitiyasyon sa nan. Ma femme, mes enfants, non, non, non, non, non, non, non, non, non, Mesye Leblanc, je le kont, kòman y ap pran, y ap fè pran swen tèt yo lòtbò, bon se zak malonèt, e vye bagay m ap fè nan peyi Dayiti. Premye, ou konn sa k grav la pèp Ayisyen, nou gon pakèt vòlò san kran. Serye wi, ou gon ekip vòlè san kran nan peyi Dayiti. Serye, nan peyi Dayiti nou gon pakèt dirijan vòlè san kran. Dèfwa ou konn wè gen de moun ki fè krim epi l kanpe l di w se mwen ki te fè l, sa vle di l asime responsabilite l. Dirije yo ap fè zak malonèt yo nan finanse gang epi yo vle pou nou pran yo pou bon moun. Yon ekip bann vòlè san kran. Donk, si w vle yo pran w pou bon moun, aksepte bon moun. Men si w asasen, fò w aksepte w asasen. W ap finanse gang non, se yon pakèt vòlè san kran. La repiblik dè koken yo fè je yo chèch poutan yo ap fè zak malonèt anba raje a. Frè se sè byen eme jounen jodi a fò nou ta wont M ap gade fason ayisyen ap pale de koup di mond Katar, Katar, Katar, Katar, Katar Pa t pwoblèm se trè byen Men selon sa listwa di An 1960 pèp ayisyen Ayiti te devan lontan Ayiti te byen lwen l te gentan kite Kata dèyè Li te gentan kite menm Japon dèyè nan ane sila yo. Ayiti te gentan byen lwen prale. Ayiti te pi avanse pase peyi sa yo. Epi jounen jodi a pou wap gade. Onz stad konstwi nan espas onz mwa. Bel bagay kap fet. Japon li menm vini ansanm avek je olenpik yo ap avanse yo ap devlope. Adje lavi sa o. E medam matmwazèl se mesye sa ki bèl se ke la plipa peyi sa yo gen menm resous natirèl ansanm avèk nou. Wi. Gen plus gen petwòl e nou gen menm plus pase yo. Nou gen plus resous natirèl. Pase lò ap gade kat a fason yo konstwil pèp ayisyen. Lè w pran peyi Dayiti nan karayib la la a se youn nan peyi ki gen anpil dlo wi. Eske w konprann? Ala traka pou lavi kayitè papa. Donk tout peyi ap avanse nou menm n ap avanse nan fatra. N ap avanse nan dechè. N ap konsome dechè. N ap pwodui dechè. N ap vote fatra. N ap miltipliye fatra. Epoutan nou plen resous natirèl. E dènyèman n ap sonje ke m te di nou, gen anpil politisyen ki toujou ap eksplike Ayiti twò rich pou l pòv. Non, nou pòv, pa vin di m nou rich. Paske ou wè peyi sa yo ki avanse, premye resous yo genyen, premye richès yo genyen se moun. Men malerezman pa bò isit, malgre nou genyen resous yo, nou refize envesti nan moun. E nou genyen yo men malerezman tou nou pa genyen moun ki pou eksplwate yo. Men nou te kapab jwenn moun ki kapab eksplwate men gen moun ki pou negosye. Nou pa gen moun ki pou negosye a tou. Paske moun ki plase k pou ta negosye pou nou antanke dirijan, li menm li chwazi fè sak pa bon an. Lè konsa, lòt peyi ki gen posibilite pou ke yo menm yo te kapab eksplwate, yo vini sou fòm pou yo fè dirijan sa chantaj pwiske li gen grenn zanno o kay òfèv. Lè konsa, se menm pitit peyi a k ap vann peyi a nan move kondisyon. Hum! Ala traka pou lave kay tè! Donk, mèdam matmwazèl e mèsyè, lè w ap gade peyi Dayiti, gen divès zile. Gen Ilavach, gen Lagonav, gen Ile de la Tortue. Donk, si mèsyè nou yo ta panse, zile sa yo ta sipoze byen nice. Kouran 24 sou 24, gwo envestisè ap debake, gwo lopital konstwi. Lè konsa pou m tande on moun ap soti nan lwès li pral akouche Pòdepè. Yon moun ap soti nan nò li pral akouche Lagonav. Men non pèp ayisyen, yo refize bati lakay. Yo refize fon bagay lakay men imedyatman yo sispèk ploup madanm yo pran gwòs yo batay pou pitit la l fèt aletranje pou l ka sitizèn pou l ameriken e moun sa yo k nasyonalis la yo se ayisyen wi y ap batay pou yo gen ti ameriken ti kanadyen ti franse ti dominiken Oh non se dominiken li ye oh non non non pitit sa ou pap ka kidnap ou pap ka kidnapel monchè se ameriken li ye ameriken ap vin chèchel men sak pase tou ki fè si yo kidnap yon ayisyen yo paka di men se ayisyen li ye yo ap vin chèchel ou paka kidnap yon ayisyen konsa konsa leta m anvi tande bagay sa yo tou e defwa pèp ayisyen gen de dirijan ki konn gen volonte pou al chèche envestisè donk jan jovenel moïse te dil li pa nan dosye èd. prefere envestisman yo fèt dirèk nan peyi Dayiti. Si gen envestisè k vini, li chwazi tèl blòk, li pase l gade, l di men sa ke l ta renmen fè, wè ansanm avèk gouvènman an pou konnen ki dil yo kapab fè ansanm. Gon ekip bann chenpanze k ap destabilize. Non! Prezidan ap vann tè yo! Wi, m konnen gen anpil vre ki fè chimen kwochi. Men se pa tout ki gen move entansyon. Avan nou chwazi mennen yon kanpay pou ke nou dyabolize moun nan, li enpòtan pou nou konnen ki plan an. E kounya la a, si ke l fin ba nou plan se pa sa ki fèt, prezidan sa nou sipoze mare l mete yon kote. Paske li trayi peyi a. Li trayi zansèt yo. Men, malerezman pèp ayisyen, nou gen plis chenpanze nan la repiblik, e de jou an jou, n ap fè plis fatra, nou vin tounen yon nasyon I don't care, n ap vote de I don't care, mete nan tèt peyi a, epi jounen jodi a, gade nan ki sa nou vin twouve nou. Frè se sè byeneme, byenvini nan Ayiti peyi spesyal. Non, nou konnen mesye aktyèlman la, se ke... Desanm lan pral rive, li enpòtan pou ke mesye kòk yo twò piti, kòk la pa ka chante jan ke l ta sipoze chante, pou ke nou bay kòk la medikaman, wè sa m di w la, pase ti kleren anba zèl kòk la, pff, pase ti kòk solèy, benyen ansanm avèk dlo lanmè, li enpòtan, pèp ayisyen sitou mesye yo apresye resèt sa l ap itil nou anpil pandan mwa desanm lan piske m konnen fò n al nan konba. Li fè frèt. On mayi. On mayi. On mayi vèt. Vèt. Ok. Antre rèk. On zepi mayi. On epi mayi. Wala. W ap kale mayi an. W ap oule mayi a desann sou kòk lan kat fwa. W ap boukane mayi sa, w ap manje mayi an. Lè w fin manje mayi an, ou p ap kase bougou an, ou p ap bay moun nan mayi an tou. W ap oule bougou an desann sou kòk lan kat fwa ankò. W ap mete bougou an mayi a nan yon andwa pou l pa kase. Anviwon yon semèn, kòk ou ap dedouble, l ap long, l ap gwo. Ayayay gen bondye mesye chèche ti mayi nou silvouplè chache ti mayi nou bay kòk la mayi bay kòk la mayi pa ezite ba li mayi fè kòk la grandi ansanm avèk mayi pou kòk la ka byen chante piske nan desanm lan la wap bezwen l chante byen chante sitou nan koral tonton nwèl la Un petit papa Noël Quand tu descendras du ciel Avec des jouets par milliers N'oublie pas mon petit soulier Non wap bezwen kòk la poul chante nan koral tonton nwèl la Antouka janm toujou renmen dil Haïti dictature c'est la pelle des antilles Haïti demokrasi c'est la république des coquins sèl vòlè yo kap rete qui vivra verra. ki mou raka kara. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou, mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondye, paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjou, bonswa tout moun, non pa m se Fouco, randevou kase demen nevè pou yon lòt edisyon spesyal.